Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila merci pou votre appréciation merci le fèt ke ou renmen tande chanèl sila merci pou vos commentaires ma marèn kòman sa va Fò n di ke nan kad ribrik sèvi popilasyon an, rann sèvis ak popilasyon an, nou gen 2 plent. Nan 2 plent sa yo, nou te gen yon premyè plent ke nou te fè yon emisyon ladan li paske gen yon sitwayen ki te pran anviwon 1000 dola ansanm avèk paspò nan men yon lòt pou kapab jere yon dosye pou li. Bon, jiskaprezan, E li pa janm jere sa. Men nap vini avèk sitwayen an paske yo voye foto li pou nou. Banm gade m wè non sitwayen sa. Non misye se Dominique Pierre. Donk nou pral bay Dominique Pierre li menm chans tou pou li kapab pran la pawòl. Paske e fòk ou enparsyal. Lè yon moun pran la pawòl ebyen eh fòk ou kite yon dwa de repons pou lòt la. Sa ki pase nan latibonit lan se ke gen yon dam son non se Erlande Lafortune Ki ap viv depi Lèzetazini. Enben, li gen yon ti demele la a ansanm avèk Wendy Mix, yon DJ nan Sen Mak. Wendy pran 19 mil dola ayisyen e plis nan men l pou kapab onore yon kontra. Men ekoute, Wendy pa mete pye. Wendy te gen 2 kontra nan jou sa a men sa pa t yon pwoblèm pou ke li te onore yon jou. Nan kad 2 jou kontra sa a, men li pa fè youn. E anplis la fam a di ben se trip Wendy ap trip sou li, voye bagay sou stati patati patata e ben sa fè mal paske li menm li se youn nan moun ki lòt bò a la a, m kwè se moun grand saline byen sur, men ki fè anpil efò lè fèt lakay li pou kapab wè gen moun ki a letranje ki ap panse pou bò lakay paske pa gen anpil kap panse. E anpil spòtaboule nan radyo e pi le jour de sèt aktivite. Wendy mix pa mete pye. Wendy se pa konsa bagay yo ye sinon si vèsyon m genyen an se pa sa tou ebyen ou menm ou gen yon dwa de repons brother. Et puis pour l'autre citoyen se Dominique Pierre Dominique donc il faut faire quelque chose paspò nan menw anpil lajan ameriken nan menw ou konn sak fèm poko ap pibliye foto a je suis pas là pour ça je suis pas là pour ça m vle ke ou antre an kontak avèk moun sa ke ou te pran kòb la nan menn ansanm avèk paspò a pou regle bagay la pou li a, ou pa regle l e jiska prezan ou pa janm di l ki sa k pase. Donk m swete ke ou jere sa touswit. Passons à autre chose. Mwen gen 2 voice. C'est parti pour les 2 voice ki sòti depi depatman Latibonit. Bonjou bonjou millenium tout otorite ki sou millenium silvouplè voye yon cha kanpe kafou pèy non mezanmi tout moun ki gen pouvwa pou fè sa pale a lapolis Vo ocha kanpe men nèg yo ap opere yap ramase moun ramase pikòp antre ocha pou nou mete kafou pèy senpleman ocha mete kanpe nan kafou nan kafou a nou te konn abitye fè sa poukisa nou paka fèl wa di e konsin nou pase pou kont popilasyon mesye vo ocha vin mete kanpe kafou pèy. Mezanmi kòman nou ye mezanmi kòman nou ye kòman nou ye depi nou te vwa sa nou wè kiyès kap pale a mezanmi Mezanmi tanpri map adrese m maten avèk Frantz Elbé direktè jeneral lapolis la. Swadizan PM Ariel Henry ki se nèg latibonit, nèg ti rivyè latibonit mezanmi. Map adrese m avèk komisè senmak la nan latibonit. Map adrese m avèk komisè Gonayiv la avèk direktè depatmantal Gonayiv la ki se Godson Jeune. Mezanmi tanpri. Silvouplè m priye nou an gras maten an la voye yon cha blende kanpe kafou pay non zanmi mezanmi moun paka depi nan 6 è di maten nèg savyen yo se ranmase moun wi menm moun a menm moun a bisiklèt nèg yo pran antre wi motosiklèt yo pran antre machin paka chenbe kafou pay non mezanmi mezanmi ak ti poukisa nap fè depatman an sa mesye depatman latibonit pa merite sa mezanmi tanpri tanpri. Frantz Elbé, direktè depatmantal la, Godson Jeune, tanpri di yon mo pou Kafou Pèyan Latibonit. Di yon mo pou Lakwa Peris, bò simetyè a, bò simetyè a, pi bò, bò sou, pi bò, bò simetyè kote baz kokorat san ras yo ap opere a mezanmi. Moun pa ka janbe non mezanmi. Gen moun ki malad la ki bezwen pran swen lopital sen mak ki bouzen ki bezwen pran ki gen moun ki bezwen sot gonayiv vin lestè vin sen mak yo paka fè byen non mezanmi di yon mo pou 2 baz sa yo non kafou vèy avèk lakwa peris mezanmi kot nan baz koko a t san ras opere a bò simetyè a kafou lakwa peris plis plis nan kafou pèy kot nèg savyen yo opere a plis ankò maten an nèg yo rive jiska bò komisarya bò bò bò komisarya pou sonde a wi nèg yo rive devan komisarya komisarya pou sonde a y ap opere wi mesye. Nan pran pwa Moro ankò pou Yankoun, depi yè swa la nèg yo pi okipe zòn sa la Moro, Dwen, Pon Wouj nèg yo ap fè anpil dega mezanmi tanpri tanpri Frantz Elbe rele zò rale zòrèy rale zòrèy direktè depatmantal la non Godson Jeune. Di yon mo non. Pafwa, pafwa Godson Jean e pa fòt, e pa fòt li non. Li pa gen efektif polisye nan men l. Gonayiv ki, ki vil la, ki santral depatman an wi. Pa, pa gen menm yon 25 polisye nan komisarya a non. Waww mesye sa fèm tris wi mesye moun ap rele moun senmak paka janbe moun senmak pa tout moun yo rete rete senmak yo paka janbe menm moto menm moto yo paka janbe non. N a ekskize mwen paske gen yon vwa ki yon ti jan mal sòti petèt ke moun nan telefòn li an pa si bon ke sa men lesansyèl sè le mesaj ekoute byen. Les autorités, nou anfas yon sitiyasyon, nèg sa yo se yo menm k ap fè e defè nan depatman an, moutre moun yo ke nou egziste paske gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen la a silvouplè. Silvouplè lapolis m swete ke enfòmasyon sa ki vin jwenn mwen an ebyen li pa ta vrè. Kòmkwa. E gen anpil moun nan departeman Latibonit lan la a ki yo menm nan gwo enkyetid paske yo tande cha yo prale. Nou wè cha yo la ki kantite dezòd, ki kantite egzaksyon nèg sa yo, nèg gran grif, nèg kokorat san ras ap fè. Vwa pou cha yo pa ta la. Tanpri souple lapolis, nou mande yon fiksasyon pou Latibonit lan. Moun yo pa kapab ap viv konsa. Ils sont pas des chiens. Ils sont des hommes. Yo se humain donc il faut les proteger et quel est le role de la police proteger et servir menm si nou nan yon situation difficile personne pa ka fè anyen men il faut proteger et servir mwen menm m vle pou ke nan semaine sa se ta dernière semaine mesye savien yo nèg sa yo bay trop problème écoutez le cri des gens du département fok li rive nan zorèy otorite yo poukisa l pa ka rive nan zorèy Ariel kòm Ariel la pap regle anyen serye. Li pap rive nan zorèy minis jistis lan paske se 2 menm bagay. Men gen 2 3 moun nan peyi a la m panse k kapab fon bagay. Mesye polisye nou yo, je ne dis pas la police, les policiers ki yo menm detèmine pou kapab rezoud pwoblèm sila a men ekoute fòk nou degaje nou pou nou fon bagay paske bwa mare. Enben wi bwa mare e depatman latibonit anpil kouraj nou avè w e n ap batay pou n wè. Si sa ta kapab chanje. Koman bagay la ye nan hauteur Petyonvil? Bwa kale pou sèten nèg nan baz Vitelòm. Plizyè prezime bandi yo menm pèdi lavi yo nan hauteur Petyonvil. Brèf, e koman bagay la te ye la a? Plizyè prezime bandi yo menm pèdi lavi yo pa manm popilasyon nan Bèlvi, Lamontay, komin Petyonvil maten lendi 8 me 2023 a. Humm tèt chaje. Endekse kòm manm gang Kraze Baryè dirije pa Vitelòm Inosan endividi sila yo sibi jistis popilè nan kad mouvman Bwa Kale ki deklannche anpe patou atravè le peyi pou kapab kontrekare gang ame yo nan plas otorite yo ki yo menm ap jwe jwèt woule m debò. Plizyè kay pase anba dife nan zòn nan. e nan menm okazyon an se moun sa yo pèp la ki mete dife nan kay sa yo. Pèp la detèmine, pèp la ap chache jistis li, se konsa bagay la ye paske lè w son timoun yo lage w pou kont ou ebyen chache manje w pou manje. Yè mwen te genyen yon videyo ki vin jwenn mwen, on m'a dit que c'est à Fort Jacques kote ke bagay la te vrèman konplike, yon videyo kote ke genyen 2, 3 nèg la k'ap pase anba dife ebyen. Yo ta fè nou konprann se move grenn paske tanzantan pèp la ap mobilize la a pou kapab bay moun bwa kale anlè a la a. Bandi konn kèk fwa ap frape, bandi mete dlo nan je anpil moun anlè a. Men nan dènye moman sa yo pandan popilasyon an detèmine ebyen eh popilasyon an repran la men. Se kòm si se le jeu antre le chat et la souris. Jounen jodi a la ou wè se Tom, demen se Jerry. Aprè demen se Tom. Aprè demen se Jerry men m ta swete pou ke se Jerry nèt ki pran kontwòl sitiyasyon an paske bandi sa yo yo bay twòp pwoblèm dan la repiblik. Gen koze wi la, gen koze gen yon avyon militè ameriken ki fèk ateri nan pòtoprens abò li gen 4 blende pre poze e ki pral mennen operasyon nan vilaj de dye ayayayy tèt chaje. Lè Izo tande yon nouvèl konsa, kè l bat bip, bip, bip. Ba wi paske 4 nouvo blende ki prale an ranfò pou kapab jere kestyon Vilaj de Dye. Ba ekoute, pou ki sa chak fwa kòmsi nou toujou tande genyen 2 blende k vini, 3 blende, genyen 4 blende. Men kòmsi blende sa yo. Yo poko kapab antre an aksyon jan nou vle a. Mwen m vle kòmsi lè blennde sa a ret on kote, si gon nèg dèyè on mi k kache la a ap fè grimas a on zam nan men l, blennde a wap epi sa w tande a la yo pran w. Yo jete w ak tout mur lan. Mwen m s on blennde konsa m bezwen. Eske nou pa raple nou Charme Nusta yo? Poukisa n pa ka jwenn youn konsa ki gon bon M 50 nan tèt li k ap kraze mi? A tout jenn gason. Paske, jan bagay la ye la, nou rive nan yon moman, nèg yo pa ka fè jwèt woule m debò avè nou ankò. E sa m pa konprann li. Li trè diplomatik. Pandan ou wè gen moun k ap kritike pou di, Eeh, ils n'ont pas compris l'attitude affichée par les autorités américaines, l'attitude affichée par le Canada en ce qui concerne Haïti. Epi lè w gade ou wè, pa gen moun di anyen. Yo voye ti blennde. Y ap fè yon sòt de divèsyon. Men ekoute, se kapab itil. men n ap tann itilite li. Genyen yon nèg la a m ta kapab di a chak fwa ke Izo parèt pwente tèt li, misye li menm li parèt pwente tèt li tou. Son non se Snaypè. Nan dènye jou sa yo m ta kapab di Snaypè pran yon dann, yon dann patriyotik kote ke a chak voice, a chak mesaj li fè sèkile atravè rezo sosyo, ebyen anpil moun wè lakay li yon nèg ki vle batay pou kapab defann lapatri. Ah ben oui! Puiske misye kanpe dan e hier m ta kapab di l te parèt sou tiktok pou l di Izo e pa gen studio ankò, pa gen kale chèlbè ankò. Depi w parèt pwente tèt ou nan lakou a la nan vilaj la n ap manje w. Aparaman Izo ta nan vilaj se an izolman. Sa vle di se kelken ki e klwatre che lwi e pi ki ap veye la kòman pou l fè pou l sòti, kòman l ap fè la pou l al pran yon ti douch. Koman lap fè la pou al bon ti gwòg anndan vilaj la paske genyen anpil zam ki pwente sou izo nan vilaj de Dye selon snaypè eske se reyèl bon antouka si se vre bat bravo men si se fo petèt ke nèg vilaj ap kontinye ri nèg yo men pa bliye nan sanyè la gon pakèt divèsyon kap fèt e bandi yo menm Lè yo tande divèsyon yo kontan anpil, yo bat lestomak yo. Pa egzanp, si w ta tande yo di w Izo mouri epi Izo tande enfòmasyon sa, l ap kontan paske li ka mete nan tèt li ke y ap ba l vag imedyatman yo tande l mouri. Tèt chaje wi! Bon, antouka Snaypè li menm rete la, li kenbe adrenalin li, l ap pouse epi jiskaske li kapab rive an dekoudre ak yon lòt ki rele Izo